Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan kad emisyon sila nou pa pale anpil paske ben Sa fè pati oubyen li antre nan kad emisyon La Voix des Opprimes. Nou konnen nèg Bèlè a nèg Ba Dèlma sèmante a fè lapè a yo pa nan bagay konsa. Men m sèlman swete ke se vwa Bondye a ki pou pale avèk yo pou yo mete ba lèzarm. Men pandan yo antre nan lojik Yo pa nan kesyon lapè a. Fò n di ke sitiyasyon an pa bon ditou pou moun nan zòn nan. Ou kapab menm poze tèt ou kesyon pou di kòman aktivite fè mache nan zòn sa yo. Dènyeman, nou te wè kèlke imaj nan baz krache dife. Kòm dab, ou konn wè kèk imaj sou Belè, zòn Dezèt. E jounen jodi a la a, nou pral gen chans wè kèlke imaj e tande. Kèlke zabitan yo menm kap plenyen pou sitiyasyon sila a tout an denonsan le konpòteman dè zòm de Belèr, nèg sa yo depi yo rete anlè a la men yo grate yo, yap file bal anba. Konsa tou, toujou gen replik. Donk, lè tout bagay sa yo ap repete konsa, sa vin plonje sitwayen yo nan yon orè kotidyèn. e pou yo mande tèt yo kilè bagay sa a ap chanje. Nou pral pèmèt ke ou vizite Dèlma 2 pou wè kòman moun yo ap viv, kisa yo plenyen e yo akize Belè ki san pitye pou yo. Se konsa l ye tou lè Bèlè li menm ap fè deklarasyon, lè moun Belè yo menm ap denonse les bandes armées du groupe rival ki toujou ap file bal sou yo anlè, sètadi dans les deux camps. Les deux bandes rivales s'accusent mutuellement et dans le camp de la population, les deux camps sont victimes de cette bataille. Ka moute nou pa ka desann Paske nèg bèlè avèk nèg ritimas ap ba nou pwoblèm Ap ba nou pwoblèm nou pa ka sipòte Tout moun se kouri kouri pou yo kouri Yo kite kay nou Yo vini yo ap kase kay nou Y ap fon seri de vyolans sou nou Nou pa ka sipòte Nou nan lakou nou Nou nan lakou sa rele lakou Bawoze, se la yo vle antre pou yo baze, pou yo fon seri de aksyon, pou yo moute nan kat la yap tire bal sou nou, ti bebe pran bal, gran moun pran bal, men manmanm la kouche malad la, avèk pyel kase nou pa ka, m pa gen kote pou m al ankò. E m kontan nou vini pou nou tande vwa nou, ki jan ke nap soufri, nèg Bèlè, nèg Maya, met tèt ansanm pou yo detwi moun nou bò isi a, e poutan yap di se nèg Delma 6, se nèg. Dèlma 2, nèg kafou 3 kap fè yon seri de vyolans, epoutan se yo menm kap fè vyolans vin touye moun bò isi a la. Alò, se yon gè ki deklanche nan mitan 2 gwoup yo? Se gè kòk yo met tèt ansanm, yo kòk yon moun sa yo, yo met tèt ansanm pou yo vin fè vyolans bò isi a la. Ki jan de aksyon nou sibi konsa lè nèg sa yo antre la? Lè nou vini, lè yo antre la. Yo vin fè vyolans sou moun. Kase kay moun. Bat moun. Enfini yo bat moun ankò, bay moun presyon pou moun bay moun kòb. Lè yo vini, se pa anyen yo fè non, senpleman vyolans yo fè sou moun. Vyolans yo fè sou moun, bat moun gwo kou, met dife. Tankou yo vini la, yo vin met dife nan yon kay yon granmoun dèyè a la. Voye dife, kraze kay moun. Men kay grann man ankò avèk plawoud yo kraze l avèk kout wòch do kay vin avèk dife avèk boutèy yo voye dife sou do kay moun nou pa ka sipòte ankò e m kontan nou vini la pou m tande pou nou tande vwa nou mèsi. M ap salye tout moun nan gran bèlè m ap salye tout kominote ayisyèn nan epi tout fanmi m zanmi m. Kote yo ye nan gran bèlè. Mwen menm se nèg dèlma 2 men e kòmsi m ka di m se nèg bèlè sak fè sa paske nou konnen nou siyen plizyè pak de pè deja dèlma 2 solino gran belè. Pa rapò avèk 2006, aprè 2004, nou siyen 2 pak de pè. Lè n fin siyen yo, tout lidè kominotè nèt nan kominote sa yo, yo aksepte pou yo ede travay ansanm pou tout zòn sa yo gen lapè, pou tout moun viv alèz. M konn fin manje lakay mwen la nan Kafou 3. Epi m al bwè ji sou li nou. M konn fin manje anba pye bwa bò pèpetyèl, m al bwè ji koridò basya. A vle di kote k gen pi bon ji a, e la m pral bwè l, kote k gen pi bon manje a e la m pral manje l. Parapò avèk sitiyasyon sa k prezante la, mwen menm gen kèk konsèy m ka pote antanke atis, tout moun konnen m deja nan tout gran Bèlè. Lasalin, Solino, Koridò Basya, Fò Nasyonal, tout Sen Maten an, Dèlma 2, tout nèg konnen m nèt Dèlma 4, Dèlma 6. E nèg Dèlma 2 m ye. Konsèy m te ka pote, se tout moun ki ap viv nan kominote Gran Bèlè ki pou eseye ramne konsyans yo. Pou yo pale avèk tout moun bò lakay yo, tout moun ki nan anviwònman kote yo ye, pou yo eseye pale avèk zanmi yo, pou zanmi yo fè yon sispann, pou nou alèz jan n te alèz pa rapò a ti istwa sa m sot esplike la talè a la, pou n re-alèz ankò, paske n pa ka viv bagay sa ankò. Mwen, m anvi wè zanmi m yo, zanmi m yo anvi wè m tou, e pa sèl mwen menm, tout moun nèt. ki gen zanmi yo tout kote yo a, yo ta renmen alèz, fòk bagay sa fini mezanmi. Menm si m konnen, menm si m konnen, wi, kèlkeswa lit politik li ye a, kèlkeswa mouvman politik li ye a, li gon jan pou l jere, men nou menm nou pa ka vann tèt nou pou sa, nou pa ka vann kominote nou pou sa, nou pa ka vann lakay nou pou sa mezanmi. Ann eseye ramne konsyans tout zanmi nou yo, tout moun. Ki anndan gran belè paske nèg belè nou tout ye nèg dèlma 2 nèg belè liye ye nèg fò nasyonal nèg belè liye nèg lasalin nèg belè liye paske gran belè a ansanm liye li anpil tout moun nèt eseye fè sansibilizasyon an mezanmi palazan nou yo padon bon mpap tèlman antre fon nan bagay konsa paske ou konnen. Nenpòt jan l ye, w ap toujou jwenn moun ki renmen sa k pa bon. Moun nan renmen vyolans. Nou menm nou la pou n preche non a lavyolans, nou la pou n fè lapè. E sa k fè nou pa p tèlman ankouraje moun k ap bay lajan, bay bal, bay fon seri de bagay pou fè dezòd nan kominote nou an nou menm. Kidonk ou swete gon lapè anndan tout Bèlè? Tout gran Belè! Jan n te konn viv lontan e konsa pou n kontinye viv wi mesye. Mèsi n pa gen jaden la, pa gen bannann la, pa gen patat la mesye. Nenpòt jan l ye, on nèg gen dwa grangou la e l moute l al manje ka on zanmi l manje. M konn grangou la pafwa e Solino m moute e m won bòy, bò Chaba leve l la. Ou sing mo la e? Wi, madan Andre ban m 4 bòy, bò Chaba leve l la, madan Andre. Wi, 4 bòy, ou sing mo la m manje wi. Pa genyen l la non. Wi pa genyen la non Kote genyen la Teka genyen men Parapò avèk kout bal sa yo kap tire la gen moun ki pral chita vin kwit bòy la bay moun manje Pa gen bagay sa la non mesye Kote yon nèg gen kòb la Pagen yon nèg Mwen menm pa gen yon goud M gen dwa kanpe yon moun gen dwa wèm konsa chemizèt mwen byen blan sou mwen l panse se kòb atis genyen Atis sak genyen la bèt banm yon bagay non M pi mal ke moun nan anyen menm Twòp defisi materyèl mezanmi. Ann ba yon ti chans. Men yon men nou zirèl la la men lekòl yo la. Men lekòl yo pè ouvè la nan zòn nan la wi. Sa k fè sa? Nou pa ka ap tann nèg lòt kote. Nèg lòt kote, nèg lòt kote vin vin fè dezòd lakay nou mesye. Bagay la pa bon. Ou gen yon mesaj a leta a? Padon? Ou gen yon mesaj a leta a? Ok, mesaj m gen pou leta a, m te konn m te gentan ba yon ti bagay deja pou leta a wi. Men leta a, m pa kache di nou sa mwen m pa kont leta m pa pou leta. Men il a lè dèn eta, sa pa yon leta. Li sanble yon leta eh sa son wont mezanmi eh pou m ta leta chèf deta m responsab tout bon fonksyònman tout administrasyon onèt epi kounye a la pou mwen menm pou m je m ap gade sa k ap fèt la depi dezan bagay sa w ap fèt la pou m pa ka di yon mo ki pa lwen palè nasyonal pou m pa ka di yon mo perimèt palè nasyonal la pa plis ke dis dis kilomèt non mesye eh men palè a la eh mesye. Yo atake nou le swa tire? Wi, bon, m pa konn, piye a tèt pare granmoun, mwen menm m nan kabann mwen. Poko gen moun ki pwòch ou k viktim pa rapò avèk nèg sa yo? Anpil, mwen menm nan moun pa m, si m di sa m fè manti. Poko gen. Men ou gen 57 an daj, se la ou fèt. Wi. Men, èske l te toujou konsa? Non, e men sa m di w la pa t konsa. Nou dòmi lè nou vle, nou antre lè nou vle. Se kounya sitiyasyon vin rèd pou nou. Ou pa, kòm granmoun, ou pa panse sa k te ka dèyè tou sa? Men, nou menm nou tout nou se gran Bèlè nou menm. Lè n di w gran Bèlè a, ou pran Lasalin, ou pran Solino, ou pran anlè Fò Nasyonal, ou pran tout platon Bèlè a, Dèlma 2, tout se gran Bèlè a nou ye. Men, nou pa t gen divizyon nan men antre nou menm. Nèg yo fè yon bagay la, sa yo fè a, nou gen tan wè sa l ye. Ya, se politik li ye menm. Piman politik. Sa k fè sa? Paske li enposib pou wè chak lè gen yon fèt ki pral rive nan yon fèt nasyonal li ye, pou wè nèg yo gen mwayen nan men yo, yo posede, yo ba yo kòb pou yo vin tiye moun isi a. Pa gen dyaman isi a, nèg a di e la pou l pran. La pou w pran? Kote n pral dòmi nou menm? E li pa posib mesye. Si nèg la vle vin pran, vin lakay ou, vin lakay ou. Pòt la ouvè, vin lakay ou, e pa vre? Popilasyon an ap jije w. Popilasyon an k ap konn si w te konn vòlè, si w te konn nan kidnapin, si w te konn nan fè zak. Yap jije w, paske nan kondisyon liye mesye, tout moun dwe viv lakay ou, ayisyen ou nan peyi ou, ou sou teritwa w pa vre, ou paka pa viv lakay ou, men si w se yon move chien mesye ap aksepte w, yo pa aksepte w, pa gen moun kap sitire w non la, pou vin se yon moun la pou wap vin mande ranson, hein, pou wap vin se yon moun la wap vin di 200 mil dola, 100 mil dola, pandan moun nan paka gen 20 mil dola ayisyen. Dènye man ot son lepè la atè a la Gon lòt lepè anba a la nan kwen de a menm ak san jis la menm jan dèyè a la Lè yo tiye l la dèyè a la Men sa w pa moun menm nan nwit lè dyab yo tiye moun lakay yo moun pa ka dòmi lakay yo isi a Sa vle di e kòmsi bò isi a e bay pou n bay nèg yo li nou pa gen lòt teritwa e kòmsi Bagay la rèd, bagay la rèd mezanmi. Men map kontinye preche la bòn nouvèl. Paske la pè a se lik la bòn nouvèl la. Mete tèt nou ansanm pou n avanse. Se sa ki la bòn nouvèl pou mwen. Map toujou kontinye fè sa, m swete ke pawòl la pa pase nan yon zòrèy, li sòti nan lòt zòrèy la, yon jou ya fini pa konprann ke se evidan poun fè lapè, poun sove ti rès ki rete a. Mèsi la fami, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!